Nap di tout ayisyen bon konba, nou pa ka dil bòn ane paske ane 2022 a pa pote fri pou nou menm. Ane 2022 a nou ka wè lekòl pa ouvè. Ane 2022 a nou pa wè limyè manje ane 2022 a gade se san kap koule se pitit pèp la gade se tiye se rache ane 2022 a ane 2022 a gouvènman ki stab la la li pa regle anyen k serye ane 2022 a nou di nan ane 2022 a ki gen blan kap gen poul vin antre nap di Ariel Henry konsa tout inite sa yo li genyen la. Poukisa inite sa yo paka fè travay pèp la, yo oblije al chache blan. Sak fè nal chache blan, se pou blan an li menm, se blan an menm li menm ki ba nou zam ansanm avèk bal chak tan, se blan ankò kap vin mete lapè. Nou di non, CIMO, udmo, ISGPN ke yo fè yon sèl pou yo wè kòman yap sòti peyi a nan sitiyasyon li ye a, paske la frans li menm paka regle anyen pou nou, paske nou gen de tan, de syèk. Nou sou titèl Lafrans, Lafrans mete nou nan esklavaj, Kanada mete nou nan esklavaj, Lèzetazini mete nou nan esklavaj, moun sa yo pa ka mennen nou nil pa anndan yon peyi. Sa nou di, se pou nou pran desten nou an men, se pou nou aprann, aprann kilti nou. Se papa nasyon an ki t ap batay pou agrikilti. Agrikilti son premye, se premye pri mondyal ki nan yon peyi. Agrikilti koute sèlman pou l evolye peyi Dayiti, pou nou vann. Manje nan tout mond lan. Pou nou sispand fè sidoming ba nou manje. Nou di ase. Fok minis agrikilti an se pou li menm se poul pran reskonsablite li. Paske nou menm ane 2022 a pa pote fri pou nou menm menm menm menm. Nou di nou pap kapab anko paske blan an li menm li dyabolize tout bagay nou yo. Li fè nou konnen tout bagay nou yo se dyab yo ye. Li menm poul ka toujou renye. Nou di non. Bagay sa se twop ato. Nan venteyinyèm syèk la, nou pa asepte bagay sa. Nou di non! Ke blan an li menm, li gen de syèk, li gen de zane, li enmete nou nan esklavaj. Kounye a la li retire l nan pye nou, kounye a li mete l nan tèt nou. Papa nasyon, katan ki t ap batay pou l retire nou nan chenn esklavaj, yo pran papa nasyon an yo mete l de kote. Yo pran tout kilti nou yo, tout ewo nou yo, yo pran yo, yo mete yo de kote. E pandansetan tout peyi gen pwòp ewo yo, tout peyi gen kilti yo. Men pou ki sa nou menm nou pa ka reskons, nou pa ka rekonèt kilti nou, nou pa ka rekonèt zansèt nou yo ki te batay, ki te koul, ki te retire nou nan chèn esklavaj? Pou ki sa nou pa wè bagay sa yo mezanmi? Men fòk bagay sa yo sispann anndan yon peyi. Sensèman n ap di Lafrans, nou pa gen pou n pot la viktwa, men li gen pou l respekte nou kòm yon gran pèp ki te premye pèp ki bay lendepandans. Se pou tout blan yo respekte nou nan mond lan. Paske nou gen tan devan deja nou pa ka di konsa nou menm nap pot la viktwa. Men fok nou, tout pèp nan mond lan fok yo respekte pèp ayisyen. Paske pèp ayisyen son gran pèp li ye. Se ayisyen ki pa konprann tèt li. Men pèp ayisyen son gran pèp li ye. Nou vle nou soti nan sa nou ye a. Nan bagay sa yap mete nou an. Nan bagay fo bondye sa yap ba nou an. Nan bagay fo jezi sa yap ba nou an. Se pou nou pran desten nou nan men. Nou pa kapab nan vèk fo Bondye sa. Yon seri de fo pwofèt anndan peyi a. Yon seri de fo relijyon anndan peyi a. Nou di ase ansanm avèk relijyon sa yo k anndan peyi a. Paske nou p ap kapab ansanm avè yo. Piti pèp la pa ka al lekòl. Piti pèp la nan fè nwa. Piti pèp la gen grangou. S on lavi chè. Ou wè sitwayen sa yo rele Ariel la? Se pa anyen ki serye lap regle. Ki gen 1 an 6 mwa andan yon peyi. Ane 2022 a yo bay prezidan ki se prezidan mi e. Jovenel Moise ki gen 1 an 6 mwa li mouri andan yon peyi ki se Ariel Henry te enplike ladann. Pou jiskisi Kanada ansanm avek la Frans metel nan boul figi nou la. Men nou di. Nou di ase. Kanada, la Frans. Lwès, osnon Lèzetazini, nou di ase! Nou pa kapab ankò! Bay pèp la yon chans pou l renye sa l gen pou l renye! Se sa m t ap di, se te pòt pawòl la. Ariel fè eleksyon? Ariel pa ka fè eleksyon, monchè. Ariel pa ka fè eleksyon, kòman pou Ariel fè eleksyon? Ou wè eleksyon k ap fèt nan peyi sa a tou? Eske w wè eleksyon? Kote eleksyon an pral fè fèt? M wè peyi a e sou kont blan li ye. Men ann serye mesye. Eske nou pa vo anyen? Nou pa vo anyen? Kòman fè peyi a e sou kont blan li rete? Eske pa gen moun anndan peyi a? Men m kwè blan an li menm li gen tout malpwòpte l anndan lakay li tou. Poukisa se blan an ki toujou ap vin mete lapè pou nou? Sa k fè sa? Se tout inite sa yo nou genyen an? Ki sa k genyen pou ki se blan, blan, blan? Nou di non, nou di ase, nou pa ka avèk blan ankò. Blan se pyetine l pyetine nou. Blan se dyabolize l dyabolize tout kilti nou yo. Nou di non! Jodi a, nou wè baraj pou m al depoze yon pye flon, yon jèm flè nan pye papa nasyon an ki se Jean Jacques Dessalines, ki te pwoklame ak endepandans lan premye janvye 1804 nan Gonayiv. Jodi a nèg yo tèlman ame peyi a nan chak perimèt, chak mèt, Anmè menm lagonayiv yo paka rive pou yal fè yon diskou yo paka al fon diskou nan memwa papa nasyon men se la yo vin fon simagri jodia men kisa map voye nouvèl aklè bay pèp ayisyen batay bwa kale ki nan lari ya lè ou wè se rejinal boulos se dimitri vob se renol dip se menm mèsenè politik yo kap finanse batay la se lave men su atè mwen menm mwen viktim mson viktim de tout sot poukisa map batay nan lari ya. Nèg yo mete w batay nan, w ap batay nan lari a ou menm k ap pran kawotchou, w ap pran gaz, w ap pran tout bagay, w ap pran kout bal, nèg la toujou anba tab l ap negosye avèk Ariel. L ap negosye ministè l avèk Ariel. Jodi a m di ane 2023 a s on ane kale je. S on ane eleksyon, yon ane elektoral! S on ane elektoral! Pou gen eleksyon, mezanmi, pou gen eleksyon, fòk yo mare tout asasen, tout kriminèl. Yo pa kab sanksyone gang yo, epi gang yo nan figi nou. Nou pa eleksyon, nou pa nan eleksyon a bandi legal. Nou pa nan eleksyon avèk asasen. Nou menm nou pou eleksyon. Paske yon peyi demokrasi, Ariel Henry, pa gen moun ki te vote Ariel. Pa gen kote Ariel t al nan eleksyon. Men Ariel pral gen 2 zan. Ariel pral gen 2 zan wi. Yon grenn bagay m ap mande nou pèp ayisyen. Met tèt nou ansanm pou n wè. Jodi a ou gen yon sèl bagay, tire la reverans, paske jodi a nou bezwen eleksyon, nou pa bezwen tranzisyon, tout akò tout nan kòkò. Se moun ki fè pil akò yo wi ki fè Ariel la toujou. Nap batay nan lari a yo chak gen yon akò nan pòch yo, yo pa gen 10 moun dèyè yo, yo kreye pwòp akò pa yo. Mwen menm Arab la m son viktim nan batay la. Ou panse yo ap ka rive ak rezilta sa? Jodi a, lapolis yo m ka konprann yo mete yo bay baraj, yo pa vle m kite m pile perimèt la, mwen m pa vin fè dezòd. Tou senpleman m ta vin depoze jèm flè sa nan memwa papa nasyon an ki se Jean Jacques Dessalines ki te pwoklame ak endepandans nou nan Gonayiv. Jodi a kisa m ap di? Ariel Henry, si w gen yon eleksyon w gen foli pou w fè, premye, sa pou w fè mete tèt ou aladispozisyon lajistis. Dezyèmman, mare tout moun ou tande blan sanksyone yo. La w ap gen yon gwo krediblite. Depi ou komanse mare tout moun yo sanksyone yo wap gen kredibilite devan pèp la. Menm pil asasen sa yo la Ariel di li pral reyalize eleksyon. La Bèlè pa gen moun yo t rete Bèlè. La te gen bò katredal. Tout moun bò katredal men yo devan palè wi machè avin ye. Jodi a m pale pou tout moun. Pandan w la kout bal ka fè w kouri nan chanmas. Poukisa kote eleksyon pral fèt? Nou mande netwaye peyi a. E Ariel pa pran pòz se blan. Pa vann blan richès peyi a pou di ke se dezameman blan ap vin fè. Blan ap vin pwoteje Ariel. Blan ap vin pwoteje tout asasen, tout kriminèl. L ap vin pwoteje tout gang yo. Oligak yo. Pase se blan ki kreye gang. Jodi a mwen mwen vle eleksyon. Ayisyen ka mèt tèt li ansanm li pa bezwen blan pou l fè eleksyon l. Ayisyen pa bezwen se blan ki pou vin fè l fè eleksyon. Jodi a m pou eleksyon men m pa nan blan. Jistis pou mèt Dorval. Depi André Michel fin touye Jovenel Moïse li genlè touye tèt li paske m pa tande avoka pèp sa pale menm pou pèp la ankò. Jodi a m di pèp ayisyen resezi nou pa kite abolotcho fè buzz mete nou nan lari ap fè wewewewe boule kawochou tandike y ap negosye avèk Ariel. Depi s on moun ki ap bezwen pòs ki anba tab k ap negosye avèk Ariel li paka nan batay pèp ankò. Jodi a nou gon grenn bagay pou n di. Nou vle eleksyon. 2023 se yon ane elektoral, referandòm. Nou vle koperasyon antre nou. Menm jan Onda te fè l la, n ka met tèt nou ansanm. Nou òganize eleksyon. Men n pap kite se gang ki òganize eleksyon. Ayiti dabò! Jodi a m la, mwen la, m ap rete la bò kote pèp la. M rete koyeran. Men pye papa nasyon an la ki se Jean Jacques Dessalines. Mwen ka depoze l pa fòseman epi. Hmi pa nap mal depozel. Jodi a la police la se job sal la lap fè demen si Bondye vle li ka paka fèl ankò pase la police la paka banm baryè pou bann zandike lap kite asasen kriminèl antre nan Mipana mwen menm li paka kitem antre nan Mipana.